Bonjou bonswa la famiy kòman nou ye eske tout bagay anfòm avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon alò gen anpil moun ki renmen entro sila e vwala poukwa chak fwa nou toujou Ebyen di bonjou bonswa a la fami se yon manyè pou n di ke tout fanmi ki an Ayiti, Gwadloup, Martinik, La Guyann, Il Moris, Kiraso, Barbad, Bahamas, Santo Domengo, Chili, Meksik, e Brezil, tout Ayisyen ki toupatou paske nou wè nan dènye tan sa yo gen anpil jalouzi pou moun ki anpe partou atravè lemond donk yo vle ke nou menm pou nou salye yo. N ap salye. Gran Arab nou ki nan peyi Chili e ki ap prepare l pou kapab rantre sou sòl la. Epi n ap salye tout lòt zanmi nou yo, moun nan Dèlma, moun Bèlè, moun nan Vilaj, moun Matisan, moun Fontamara, moun Gran Ravin. Big up pou nou! Nou p ap bliye moun Kwadèboukè yo tou paske jounen jodi a la a, ebyen emisyon sa a li pral konsantre totalman sou Kwadèboukè. 400 Mawozo! Sa fè anpil tan nou pa pale de 400 Mawozo. Men ekoute! Nou pale de yo wi men se pa nan bastyon yo paske 400 mawozo yo menm ap batay divès kote tankou Bèlèr. Paske nou konnen nèg sa yo menm yo pote ranfò yo nan batay la. Se yon batay nou ta kapab di je pèp je nèf pou kesyon eske nou kapab di teritwa, eske se yon kesyon politik tou sa. Men se kesyon 400 mawozo a. Sa m pral eksplike nou an la a, mwen pran tan m pou m rezime li e pou m kapab pèmèt ke nou konprann li byen. Nan fim m ap eksplike nou jodi a la a, gen plizyè pèsonaj ki jwe ladan l. Gen yon sèten de Bòb, nèg wòch blanch. Genyen Lanmò San Jou, chèf 400 Mawozo. Genyen Obama ki li menm se yon gwo chèf nan 400 mawozo tou. Ki sa k pase? Fò n di ke depi lontan la a, genyen yon batay ant tè sale avèk nèg wòch blanch yo. Men nèg wòch blanch yo genyen kòm alye 400 mawozo. Ebyen nan batay sa a fò n di ke gen anpil nèg ki tonbe. Gen anpil nèg ki pèdi lavi yo. Ki sa k pral pase? Men nan dènye tan sa yo, m ta kapab di, gen anpil kou 400 mawozo bay ak Wòch Blanch. Konprann byen wi sa m ap esplike nou an. 400 mawozo ki se alye Wòch Blanch, men 400 mawozo bay Wòch Blanch anpil kou ba. Paske nèg sa yo, lontan, yo te genyen ti konfli antre yo. Donk, les hommes de 400 mawozo yo deside pou kapab regle koze sa menm lè genyen yon enmi anfas, men moun w ap batay pou li a tou l te enmi w. Donk, l'ennemi qui est plus près, ebyen se li menm yo vle manje anvan. Nan batay Wòch Blanch avèk enmi Nèg Tè Sale yo, ebyen yo fè apèl a 400 mawozo. 400 mawozo vini, nèg yo ap batay. Men fò n di nou ke gen yon sèten De Bob, misye pral mouri. Bob la se alye 400 Mawozo ki nan Wòch Blanch. Kòman Bob pral mouri? Yo pran misye nan yon kout pa konprann. Pandan fèt yon sèten De Pouchon, ebyen se nan moman sa a, nan peryòd sa a, Bob pral pèdi lavi l. Obama vini, li pran Bob. Men fò n di ke Bob te ansanm ak yon depòte, gen yon depòte ki li menm nan baz la tou. men tou 2 se nèg wòch blanch. Lè Obama vini, Obama di Bob konsa, Ekoute, kòm ou nan baz 400 mawozo, paske nèg yo te mande pou yo entegre baz 400 mawozo, men nèg yo potko janm al prezante devan lanmò sonjou. Lè Obama vini. Obama di Bob, Ekoute, chèf la bezwen wè w, jodi a se dènye jou pou yo kapab prezante w pou ofisyèl nan baz la. Bob la on ti jan gen lapèrèz, li di li pa prale. Men, genyen de pòte ki di Bob, A ann ale, paske chèf la bezwen konnen nou, nou vle ofisyèl nan baz la. Bon, finalman, Bob deside ale. E pandan Bob rive nan wout, nèg yo touye Bob. Nèg yo etenn souf misye nan yon pyès mango devan yon lekòl e yo ale avèk depòte a. Pandan yo ta prale avèk Bob, il semblere ke lanmò san jou te deja ap tann nèg yo nan wout avèk 2 sòlda sa yo. Nou genyen videyo kote nèg yo touye Bob, y ap pase kadav li an derizyon e nou genyen foto Obama tou. Nou konnen pou videyo a, nou p ap kapab wè imaj la. Ti Bob mouri. Kounya daprè lòt enfòmasyon yo fè nou konnen ke yo ale avèk depòte a men il semblerait ke yo ta touye misye au cours de route obyen yo touye l nan baz. Bon brèf se konsa istwa Bob avèk depòte pase. Men ki sa k te genyen kòm konfli antre zòn sa a avèk 400 Mawozo. Pa bliye m di w Wòch Blanch lan se menm alye 400 Mawozo ki dan le tan te genyen yon sòt danimozite, sa vle di yo pa t byen. Men Wòch Blanch lan jounen jodi a l ap batay avèk nèg Tè Sale yo e yo fè apèl ak 400 Mawozo. Men 400 Mawozo trayi, paske 400 mawozo ki vin antre nan batay sa a, se ta kapab petèt nan yon pèspektiv pou tiye ni kèk sòlda ki fè pati tribi ki anfas la, men pou manje anpil nèg yo estime ki yo menm trayi tou nan zòn Wòch Blanch lan. M espere ke nou konprann. Bagay sa la lontan. Sa k fè l la lontan se paske gen yon towo yo rele Sonn. Sonn nan li menm, m kwè yo manje misye. Misye te genyen gwo pwoblèm avèk Yonyon. Yonyon ki te ansyen jeneral 400 mawozo paske lè yo vin arete misye yo mete misye nan prizon. Se pandan misye nan prizon an li fè nèg yo antre an konklav epi pou kapab bay Lanmò 100 jou twòn nan kòm chèf. Men a lepòk nèg sa yo, yo t ap dirije ansanm, yo te toujou alye. Son avèk Yonyon. Men Son nan li menm se nèg ki te vize wo. Misye te toujou bezwen fè gwo lajan. M kwè misye al pran yon tè epi gen yon lòt bagay ankò misye te pran. Lè Yonyon pale avèk misye. Misye di yonyon li menm li pa fè dil chiko. Dil chiko a sa vle di lè machann yo ap sòti nan malpas yo kenbe yo, yo pran anpil bagay pou machann yo, sa a rele dil chiko pou Sonn. E se sa k fè Sonn pral tonbe. E lanmò Sonn nan avèk dènye mò sa a ki se Bòb la, n ta kapab di li fè yon twazyèm obyen yon katriyèm mò pou nèg wòch blanch yo e se toujou 400 mawozo ki manje nèg sa yo. Te gen Tiga ki mouri, vin gen Sonn, jounen jodi a se Bòb e m ta kapab mete antre parantèz depòte a. E tout 3 nèg sa yo m sot site ba ou la, Tiga, Sonn avèk Bòb, nèg sa yo se te 3 danje. Men pa bliye konplo pi fò pase wanga. Kounya la a, nèg ki lakòz Bob avèk depòte a, alò Bob mouri, m pa konn kisa nèg yo fè a depòte a, misye kapab mouri tou. Men nèg ki alabaz lavaj sa a nan kan wòch blanch lan e ke nèg yo konsidere kòm zanmi, misye rele Obama. Nou sonje dènyeman an m te ba nou istori Obama kote ke gen yon nèg li bay. yon moto pou kapab fè trafik epi gen yon lòt nèg ki pran moto a lè yo di se tèt misye yo bezwen yon sèten de Jera ebyen se nèg sa yo ki te vin touye Jera pou te kapab pote bay lanmò san jou menm lè frè Jera te di l ap remèt moto a ebyen nèg 400 mawozo yo pat dakò donk lanmò san jou pat dakò epi sa w tande a la nèg yo vin pran Jera yo touye Jera. Ebyen banm di nou ke tou sa w fè sou latè se sou latè w peye l. Eske nou konnen Obama ale? Obama pèdi lavi l. Obama ki li menm jwe sa n ta kapab rele yon pèsonalite a double fas, yon fas zanmitay epi yon fas ipokrizi, yon fas kouba. Ebyen misye mouri. Koman misye fè mouri? Misye al vòlè yon machin daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou pou yon polisye, machin nan se pou yon polisye ki te an sivil men se nan yon zòn yo rele kota oubyen gota konsa epi sa w tande a la misye al pran machin nan ebyen polisye a jwenn a misye baw baw baw Obama tonbe. Donk se konsa bagay la ye mezanmi. Dèfwa gen anpil zòn kap feraye nou pa tande yo men sou chanèl sa nap gen chans pou nou tande kanmenm paske Arab yo gaye toupatou, yap pilote dronn yo trè wo e se sa ki lakòz ou genyen yon maksimòm enfòmasyon sou anpil bagay kap pase nan peyi Dayiti. Mèsi la fami kòm toujou un maksimòm de kòmantè, un maksimòm de partaj, mande ak fanmi zanmi pwòch ou Pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay epi apre kès kon di a la prochèn.